Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon le je nèf sè rolanse dan la dinamik de one man show ba wi sa pase o nivo de belekou baz iska tande byen depi kèk jou la fò n di ke nou e nèg je nèf yo ki ap reaparèt a travè kelke peti bou de video nou konnen ke nèg sa yo yo fonksyone an tout diskresyon. Euh lè genyen video nan gè moun ki touye moun ou plis wè sa bò kote nèg je pèp yo. Men se jour si aprè la mort de Djadja vanpi nou komanse wè kelke video kote ke nèg yo ap pale nan video sa nèg je nèf yo. Eske se yon nouvèl politik on sè pa ankò. Men video nou pral gade la se yon video ki deja sòti e ki pataje antre mwen menm avèk Jonas Gustave e sak fè nap wè eke e ti maroka sou video sila kote ke nèg yo rete nan yon var epi ap kontwole yon lòt espas men kote yo ye nan var la li bay posibilite pou kapab kontwole anpil espas nan blòk nèg Gabriel yo epi la nèg yo di ben Wè la nou te kapab bay yon bal tèt epi wap gade pou wè sou video a nèg yo kap pale kap di a ben misye oblije kouri paske nou te kapab pete sèvèl li. Anpil fwa nou konn wè se Daddy ki konn ap fè stil de video gangsta sa yo, video kote ke li di li menm li te kapab bay nèg yo bal, yon ti jan ap ridikilize yo, men sèjousi nou ta kapab di ke se nèg je nèf yo ki yo menm ap pase A l'action ki yo menm ap anrejistre kèlk peti bout de videyo depi aprè lanmò Jaja Vanpi kote ke nèg yo sou yon videyo yo tap moutre dan vanpi an epi jounen jodi a la se yon lòt videyo ki parèt. E la wap bwè gwòg ou a? Ebyen toujou bwè gwòg ou. Sin pa rache bout tèt li anlè a tou a tout blòk yo. Maten an la sin pa rache bout tèt ou anlè a la frèm. Kaka tap voye sou ou wi. Bon bon. E sa k rele jandam nan? Nou pa se e nan bon akademi an ye nou menm, nou pa nan teyat. Nap majwa tout grenn nan kay Gabriel nèt. Nan semèn nan ap gen plake, ap gen dans. E la wap bwe gwog ou a? E men toujou bwe gwog ou? Si n pa rache bout tèt li anlè a tou, a tout blòk yo. Maten an la si n pa rache bout tèt ou anlè a la frè m. Kaka tap voye sou ou wi. Bon bon. E sa k rele jandam nan? Nou pa se e nan bon akademi an ye nou menm, nou pa nan teyat. Nap majwa tout grenn nan kay Gabriel nèt. Nan semèn Ebyen fòn di ke o nivo de site solèy ebyen se youn pou plizyè ben wi Gabriel fas ak anpil lòt nèg menm kestyon m toujou ap poze si kòmsi se Gabriel ki te gen tout tèritwa sa yo eske li pa tap gentan fè yon va sou nèg je nèf yo si se nèg sa yo ki te nan plas li? Oubyen èske se yon sòt de politik ki ap fèt? Men, tou sa ki evidan se ke Site Solèy p ap janm anpè. Site Solèy p ap janm anpè. Genyen de moun anba a. Si yo pa la, m panse bagay yo kapab fonksyone anouvo wi. Men, moun pral veye ti vòlè k ap fè kou. Paske gen anpil ti vòlè anba a. Genyen 2 moun ki aktè nan sa kap pase nan Site Solèy se Gabriel epi Isca. Youn patisipe nan touye manman lòt sa Isca pap janm padone Gabriel e menm lè ta gen lapè a chak fwa Isca sonje manman l lap toujou gen yon hèn kontr Gabriel. Se sak fè w wè anpil nèg ki te patisipe nan lanmò manman Isca. Ebyen Isca manje pi fò genyen ki pran sèso apre lamò ti ougan an palan de Ken paske yo te mennen Ken ba li men Ken misye fè erè ou sèmantew di wap chèf nan zòn nèg la dezyèm bagay ou ta genmenw tranpe nan lanmò manman nèg la epi apre ti ougan fin mouri nèg yo pranw la yo jwe yo pase men nan tèt ou wal jwenn chèf fyèl ou ap pete paske ou pat gendwa patisipe nan touye manman nèg la osi senpl ke sa men. M regrèt se konsa Site Solèy depi sou epòk lame wouj epi nèg yo ap batay pil bandi pase anba jiska prezan se toujou menm bagay la pou Site Solèy. M pale anpil pou Site Solèy m rive nan yon pwen m prèske dekouraje paske m ta toujou swete pou tout bagay mache nòmal nan Site a men ayy. Se triste pou ap gade sitiyasyon ki genyen anfas la. Bat bravo pou zòt! Gen yon jounalis ameriken ki jwenn arestasyon li nan peyi Larisi e yo ta di se pou espyonaj. Selon sèvis sekirite ris, FSB, jounalis ameriken nan Wall Street Journal ki se Evan Gershkovich, li akredite nan biwo Moscovite Journal ki arete nan peyi Larisi jounen jedi an. Yo sispèk li kòm espyon l ap fè espyonaj pou Lèzetazini e ki ap kolekte enfòmasyon sou yon antrepriz konplèks militaro-endistriyèl ris. Avan arestasyon sila, Lafrans li menm di li preokipe e li enkyèt pa rapò ak atitid d'apres sa li di, represive la ou si al ega la pres Nou som partikulyaman enkyer Et nous avons l'occasion de condamner l'attitude répressive de la Russie, que ce soit à l'égard de la presse russe ou de la presse étrangère, a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, lors d'un point de presse. Madame Sadili, est très préoccupée par rapport à l'attitude de la Russie fas ak jounalis etranje e jounalis lakay li tou. Pòtpawòl diplomasi Ris la, Maria Zakharova, li estime ke jounalis ameriken Wall Street Journal la ki jwenn arestasyon l nan peyi Larisi pou espyonaj, yo kenbe l men dan le sak. Sa kolaboratè piblikasyon ameriken Wall Street Journal nan Ekaterinboug pa t gen ankenn rapò avèk jounalism, se sa madam nan ekri sou kont Telegram ni, pandan li ajoute ke repòtè la se pa premye oksidantal selèb yo pran men dan le sak. Toutfwa, Quotidien Wall Street Journal nan yon brèf kominike di li preokipe pou sekirite jounalis li nan peyi Larisi pou espyonaj nan yon kontèks tansyon antre Moskou-Washington nan sa ki gen awè ak konfli Ikrenyen an. Moïse Jean Charles pran yon pozisyon la ki kapab lakòz anpil Ayisyen tounen do ba li, se pa rapò ak pwogram Biden nan, puiske Moïse Jean Charles li menm pa fè wout pa bwa pou li di ke ebyen pwogram Biden nan se yon pwogram ki pa nan enterè Ayisyen, se pito nan enterè moun sa yo paske y ap fòse anpil Ayisyen kite peyi an pou yo kapab vin bwote resous nou men se nòmal Moyiz Janchal ann tande Moyiz avan non. Y ap fè nou kouri kite peyi an yo menm y ap antre blan yo y ap vin achte tè tribòpabò nan peyi nou pèp Ayisyen. Depi 2016, nou te anonse nou, yo pa t fè nou kite peyi a, yo pa t ban nou paspò pou nou ale, paske nou gen twòp resous natirèl. Yo di, resous sa yo pa sanble nou menm ti tèt grenn, nou menm pitit peyi a. Tèt pase, n ap mete fanm sou nou, medam yo, n ap mete gason sou nou. Moïse Jean Charles. Non pale avèk lafrik, non pale avèk lachin, non pale avèk larisi, non pale avèk Venezuela, non pale avèk Nou kapab gen chans nan emisyon plita pou nou kapab fè ou wè tout konferans de près. Èd sila a prezante pa lansyen senatè e ansyen kandida a la prezidans Moïse Jean Charles. Men ekoute Moïse, la a pèp la gendwa pa ba w rezon paske ils n'ont rien à foutre. Sè jan ki yo menm ap kite peyi a, yo pa gen anyen pou wè de sa k ap pase de peyi Dayiti paske moun sa yo dekouraje. Yo la yon tan, y ap trime, yo dekouraje, pa gen travay, ensekirite. Chomaj partou, lavi chè, donk si gen posibilite pou yo kite, yo pa ka pa kite. Se sa k fè m pa kapab antre nan yon lojik pou m ap fè jimnastik pou m di moun pa kite peyi a. Menm si kèlke pa, nan sa w ap di a gen yon tad reyalite, men e sè jan la ki soufr, Moyiz Janchal? Yo oblije kite peyi a paske otorite yo, ou menm tou ki te yon ansyen otorite, nou pa t batay de manyè aske pou moun ta kapab viv mye nan peyi sila a. Gen yon dosye ki konsène lavil de Boston. Eske sa se yon mit oubyen yon reyalite? Nou poko ladann men ekoute sa k pase nan peyi Brezil la, si sa fèt vre li kapab pase nan Boston wi paske e pa Boston Ayiti non, Boston peyi Etazini. Sa vle di, m panse ke la a gon reyinyon ki pral fèt pou kapab konsakre tout reyinyon sa a ak Satan. Ebyen, nou la n ap suiv piske gen yon voice la ki deja viral sou rezo sosyo. Alò se yon videyo, nou pa pran chans jwe videyo a. N ap pèmèt ke ou tande voice sila a. E vwala poukwa anpil moun antisipe pou yo di anpil Ayisyen ki lotbò a. ki ap priye kontinye priye paske tankou jan brezilyen yo tap fèl la nan kad kanaval ki sòt pase la pou di glwa a satan ebyen sa kapab rive nan Boston reyinyon sila li konsakre ak satan yon mannyè pou di glwa a satan tèt chaje mezanmi. Bonswa tout zanmi titok mwen yo jodi an m vin fè yon videyo pou m esplike nou kisa ki genyen nan boson ki pral pase nan mwa sa kap vini an la an avril anbyen boston pral fè pi gwo reyinyon satanik nan mond lan yo rele pi fò moun tout moun nan tout etap nan tout state vini. Vini nan reyinyon satanik sa. Yo di tout moun ki adore satan, ki se worshipper satan vini nan reyinyon an mezanmi nou bezwen priyè pou moun. Jodi an la mwen deside pataje l avè nou pou nou menm nou ka konnen pou nou pran men nou si nou te sispann priye kòmanse priye paske nou pral bezwen l. Move zespri pral anvayi Boston. Konprann byen. An nou tande ti voice la non. Men nou pap ka wè video a paske sitwayen sa yo mare l yo mete l on kote. A mon chè men poukisa nèg gremren ap fè bagay sa men Map ban nou rele nimewo li men Poukisa nap fè m sa mesye Men ki vye bagay m ta ye pou m ta nan bagay sa men Se n pa konnen e la atè a m tap travay men. Lam kot Tony an menn map travay map fè ti cheve menn vin kite zòn nan menn map travay ou t fè ou t fè vin pa bon menn. Dosye Dibongo a, Nou pral pèmèt ou gen chans pou gade yon emisyon konplèt toutalè men ekoute gen anpil moun la ki pran defans Dibongo. Fòk nou di ke dosye sa li divize an 2, 2 e festival ki te genyen nan peyi Etazini gen anpil moun ki kanpe an kwa pou ke Dibango pa t patisipe nan festival sila puiske yo estime ke Dibango pa Ayisyen. Dezyèm tole ki gen nan dosye Dibango a, se le fèt ke Guy Wewe te refize bay Dibango entèvyou paske li te vle ke pou tip lan di ki nasyonalite l o jis. Ebyen dosye sa yo fò n di lè 2 yo alime Sa n ta kapab rele rezo sosyo a anpil dife la sou rezo sosyo a depi yon semèn la anpil pale anpil e se sak fè n ap kite w avèk yon ansyen animatè de RFM, Signal FM, radyo Phare ki se Roberto Dorneval dorijin gonayivyèn bèl vwa ki li menm pral pale sou dosye sila epi aprè n ap vini avèk emisyon konplè a. Tout moun ki konnen m, yo konnen m kòm yon moun ki toujou eseye kanpe bò kote sa k pi fèb yo. Tout moun ki konnen m, vrèman konnen m, yo konnen m nan sans sa a. M toujou renmen kanpe bò kote sa k pi fèb yo. E se si, tout tan m fè nan radyo an Ayiti, ke m sòti nan Radyo Phare, pase nan Siyal FM, Rive nan RFM, m toujou kanpe bò kote sa ki pi fèb yo. Kòm yon animatè, moun ki te konn ap tande mwen nan kòmansman ane 2000 yo, ou ka remake ke m te konn plis ap pwomote ti jèn. Poukisa? Mwen t ap evolye nan yon peryòd kote ke si ke w pa gen lajan nan men w, ou p ap pase. Si ke w pa aksepte antre nan yon seri de konfyolo avèk yon seri de moun, ou pa nan yon klan, ou p ap pase. Mwen menm mwen te di ke m pa p antre nan klan. M te di m pap antre nan klan. Ok. Moun ki konnen m vreman ki ap swiv mwen depi omwen depi omwen 20 tan. Ou konnen sa map di a. Ou gen dwa pa vle aksepte l. Son moun ki te toujou kanpe bò kote fèb. Map sonje epòk kanaval. Gon se de ti jèn atis ki pote on kanaval bon mwen. M fin tande kanaval la. M wè l pa bon. M di sa ou poko prè pou pase l sou radyo a. M bal entèvyou. M pale avè l. M ba l entèvyou. M pa jwe kanaval la paske m di sa a li pa li pa bon pou konsomasyon l ap kraze w odepa. L ap kraze w odepa. Menm si m pa yon mizisyen men depi yon mizik pa bon nan zòrèy mwen m di w sa a l pa bon. Ok? M pa yon mizisyen men mizik lan depi w gen sans mizik yon mizik pa bon dat sèt li pa bon. Brèf, se pou m ka di w, men ki jan de moun ke m ye. M pa gen pou m jistifye tèt mwen, moun ki konnen konnen. So m te toujou kanpe bò kote e sa k pi fèb. Paske sa m wè nan ap fè Dibango a, li pa jis. Li pa jis. M pa konnen Dibango kòm yon atis. M pa konnen l, m pa konn ki nivo talan l. Lè m pale avèk moun ki konnen l, yè, jiska avan yè. Yo di m ke, Ey, misye son ti jèn k ap chante epi m al eseye ap tande l vrèman, m di, Misye ka chante si ke yo travay avèk li. Men, sa ke m al remake nan misye, m wè ke se yon ti jèn ki deside kraze tout baryè, tout lyon nan Pòtoprens, tout dinozò nan Pòtoprens mete devan l pou l pa avanse. Li deside kraze tout baryè sa yo. E se sa ke m apresye nan li, e se egzakteman rezon sa ki fè ke mwen te di e m ap redi l, li se yon egzanp, li se yon modèl a swiv. Li se yon modèl, m pa ka di l se yon modèl nan fason ke li abiye, m pa ka di l se yon modèl atis, m pa kapab, paske m pa konnen l nan rejis sa. Men, moun ke mwen wè a, estrateji ke l itilize, pèsistans li, sa ke l deside fè, Li di, li voye yon leson. Li voye, I'm sorry, li voye yon mesaj. Li di tèt li, m te kòmanse nan tèl fason, yo pa aksepte m. Ban m fè sa, ban m eseye sa. Li mache. Of course, grasa social media. Nou menm nou kanpe o wi, Dibango kanpe sou manti wi, Dibango ap denigre e ap nye idantitel, lap nye nasyonalitel, lap nye peyil. Sa nou fè, sa m konnen nou fè peyi sa a. Nou la o Zetazini anpil nan nou gen de kote nou rive nou di nou pa ayisyen. O gen de kote nou rive nou pa nou di o nan zòn mwen an se sèl mwen menm ki ayisyen. Ou rive nan travay la, ou gon jan wap vire lang ou pou yo pa konprann ke ou se Ayisyen. Yo konnen w kanmenm. Nou toujou ap kache idantite nou. Jis pou nou ka regle koze nou. Ok? Jis pou nou ka regle koze nou. Nou toujou ap kache idantite nou. Nou pran pitit nou, anpil nan nou, nou voye madanm nou akouche a letranje, jis pou timoun nan ka pale yon lòt lang. Ou di mwens pou timoun nan ka detache l de kilti Ayisyen, etc. Pitit mwen an, li pa Ayisyen non. Oh nan lekol la se sel li menm wi ki ti nwa. Nou gen sa nan nou bann ipokrit. Nou gen l nan nou. Nou gen l nan nou. Oh nan katye m nan e sel mwen wi ki nwa. Sel mwen menm ki nwa kote m rete a sel mwen menm ki nwa. Nou gen yon pwoblèm idantite. Nou genyen l nou tout nèt nou gen sa nan nou. E si w serye si w onèt a tèt ou. Ou pa ka di m, pa gen o mwen yon fwa nan vi ou, ou pa di, oh, mwen regrèt m te Ayisyen. Gen anpil nan nou, gen de bagay k ap pase nan nou an Ayiti, nou di, kèt, pou ki sa se nan peyi sa a ke m te fèt? E pi kounye a la, ou pran wòch ou, w ap kalonnen yon ti jèn ki itilize yon estrateji, malgre nou konnen ke se Ayisyen li ye. Nou gen prèv, nou konnen ke se Ayisyen li ye. Nou wè ke son pèsonaj lap jwe, li itilize yon strateji pou ke l kapab defann tèt li. Epi nou la nap kalonnen l, o wi li gen pwoblèm idantitè, o wi lap denigre lang kreyòl, etsetera. Pandan se tan, nan menm bagay lang kreyòl sa, anpil nan nou ki ap viv Kanada, an Frans oubyen Etazini, nan lòt peyi, nou pa vle pitit nou pale kreyòl. Nou pa vle yo pale kreyòl, anpil nan nou. Mwen menm pitit mwen pale kreyòl. Anpil nan nou, nou pa vle pitit nou pale kreyòl, e ti blan l ye. Kòm Dibango se yon timoun ki fèt andeyò, yes, m konnen pa sa, ki fèt andeyò, li pa dwe gen menm opòtinite avèk pitit ou. Se sa. Nou gen yon pwoblèm avèk sa. Nou gen yon pwoblèm, se sa k pwoblèm nou. Nou gen yon pwoblèm avèk sa. Bagay idantite n ap di a se yon fo deba li ye. Bagay n ap di li denigre Ayiti, li nye nasyonalite l, se yon fo pwoblèm li ye. Sweet Micky, Michel Martelly te kanpe l di ke se Italyen li ye. Li fè tout tan l ap di se Italyen li ye. E pi nou rete la, lè yo vini pou yo mete l prezidan, yo mete l prezidan, anpil nan nou t al vote l, nou aksepte l kòm prezidan l fè 5 an. epi nou pat janm bal manifestasyon pou nou di nou pap pran yon italyen prezidan, epi kounya la nou vin ap fè makak yon timoun kap eseye sòti tèt li, yon timoun kap eseye sòti tèt li. Sweet Mickey mè wi, Sweet Mickey vini li di w li se italyen, nou bliye, nou bliye, li di w li se italyen. Dayè Sweet Mickey te rive yon kote li di w ke li menm li pa Ayiti, li pa nan bagay Ayiti etc. Al sonje, al gade entèvyou Michel Martelly yo. Sa nou te fè avèk sa? Anpil nan nou, m pap di nou tout non, men anpil nan nou. Anpil nan nou, sa nou te fè? Nou te kanpe pou nou te di nou pap pran yon Italyen prezidan? Epi ti bononm nan la, l ap eseye sòti tèt li pou l fè de twa vyou sou social media pou l fè yon ti kòb. Pou l okipe tèt li. Epi nou fache pou sa? Ooh, nou sadik vre. Nou sadik, nou mechan. Nou mechan. Nou mechan. Eeh, nou mechan. Epi m konze de nèk swa dizan jounalis, oubyen bon, m pa di swa dizan jounalis, m wetire sa. M konze de nèk ki jounalis. Come on, mesye. Olye ke nou ap fè sa, ap frape yon ti moun, ap frape yon moun, menm si l pa, bon mwen di e ti moun nan, ap frape yon moun konsa sou baz, wi, tel bagay, e, e, franse l pale, this, that. Ou pa ka fè entèvyou an franse, ou pa ka fè l, that's it. Ou pa oblije ka fè entèvyou an franse. Nan peyi a, nou pale de lang, kreyòl, franse, lang majorite a se kreyòl ke li ye. Ou pa ka, ou pa oblije ka fèl an fransè. Si w pa ka fè entèvyou an fransè, ou jis di ou pap fèl an fransè. Ou jis di ou pap fèl an fransè, epi ou fini. Men pa vin fèl yon tole avèk sa, wi si l pa ka pale de bagay konsa. Jis di ou pa kapab. Jis di ou pa kapab. Jis di ou pa kapab, ou fini.